Zanmi konpatriyòt TV lakay Haïti.com yo ankò yn fwa nou kontan avèk ou nan dezyèm videyo jounen an ke nou pote sou kanal paw la e pandan nap di mèsi ak tout zanmi nou yo konpatriyòt nou yo kèlkeswa kotew ye e kèlkeswa ak lèw ap disponib pou asiste videyo sa e nap diw pa pa bliye Abòne avèk kanal sa a e sitou kite yon kòmantè ak yon like, pataje videyo yo sou tout gwoup watsap ou genyen oubyen Facebook, sa ap ede nou anpil e nap touche plis moun e plis moun tou ap enfòme. Deblozay nan depatman Latibonit lan, presizeman anndan lokalite Savyen, ebyen nap di w baz Gran Grif ki gen nan tèt li Luckson aprè depa Odma, jodia la a bagay yo grav, bagay yo dejenere e nèg yo anvayi Ebyen e komisarya donk basen ble a e nèg yo la kap fè koze e nèg yo ki yo menm ap frape. Nèg yo ap teyorize la anpil moun gen kè sote anpil moun tèt chaje de men nan tèt yo pa konnen ki sen pou yo regle e rele ankò paske nèg savyen yo deside la ebyen lapolis pap pwoche Komisarya sa e pou lenstan se nèg yo yo menm kap fè koze se nèg yo kap dirije komisarya sa nou pral envite w gen plis detay anndan videyo sa TT pral di nou kòman bagay yo ye TT pral ban nou plis detay sou atak sa ke bandi gran grif yo nan baz savyen ke nèg yo fè sou komisarya sa rete konekte bòn ekout tout moun nap tounen. M tap di n ke nan dimansyon gang nan prale la. Fòk gen des otorite ki pou frennen l. E nèg sa yo pral konfime sa m te di nou, sa m te ba nou kòm enfòmasyon. La nou nan Latibonit, imaj w ap gade la nou nan Latibonit, sa se komisarya Ponsonde ke nèg Savyen yo anvayi. Lè m di anvayi, kanmèm, sa di la pa gen polisye paske Si gen polisye konnen polisye yo kache oubyen yo kouri. Paske bandi ak zam pa tap ka rive pre yon komisarya konsa. Eske n konprann sa m ap di an? Sa di bandi ak zam pa tap ka rive pre yon komisarya konsa gen polisye ladan l. Si gen polisye eswa yo kache oubyen yo kouri al lòt kote. Men sa w ap gade atè a la se nèg savyen yo gade a. Ebyen sak pase? Gon bagay misye di la ki enpòtan. E ki jisteman konfime sa m abitye di deja. Gang 400 mawozo a li etann li sou preske tout awondisman kwadèboukè a. Antretan, fò m di ke moun ki nan zòn Peyi Pouri an lè ale nèt sou Osman, fò yo veye, paske ta sanble je wouj gen ti pwoblèm ak lanmò Sanjou, e misye ta kouri ta al kache ak lajan epi zam. Selon premye eleman enfòmasyon ki pataje, ta sanble ke lanmò ta met veye misye tou, paske ta sanble, paske misye t ap jere mache a, sa toujou rive fèt, Ta sanble misye yon ti kras ren ka kò li la, men yo di misye ta pran direksyon peyi pouri. Je wouj, nou sonje yon lè m te pale n de misye, ki t ap jere mache Kwadèboukè a. Ok. Mentnan, nèg Kwadèboukè yo ki prèske, bon, ki okipe prèske tout awondisman Kwadèboukè a, nèg yo pa sèlman rete Kwadèboukè, nèg yo ap chache alye nan pwovens yo tou. E premye, li poko gen polisye ladan l, premye kote ke nèg yo te gen alye se sou Pòdepè. Tande byen wi. E sa pral konfime se te apre larestasyon de Jean Renald Dorcin. Ce puissant chef de gang ki te fusiye yon polisye, yon enspektè de polis nan komisarya Basen Ble e misye vin kache nan Pòtoprens e se Kwadèboukè misye te vini. E move chans pou misye, lapolis ta pral arete misye. Men move chans pou lapolis, misye pat mortèlman blese, yo ta pral voye misye nan juridiksyon Port-de-Paix ki ta pral fè ke yo libere misye. Alòske, misye son gwo kidnapè, tiyè, etc. Sa pwouve ke nèg yo genyen antre yo sou Port-de-Paix. Tande wi! E sa fè w wè zafè gang jodi a l pa piti. Yo di komisarya poko an fonksyon, e ben ok. Komisarya poko an fonksyon. Tande byen. E sa m wè pa gen polisye ladanl manch. Yo tap twò alèz. E yon kout bal pa pete. Tande byen. Sa vle di ke kwadèboukè te deja gen antre l nan seri de vil pwovens. E gen plizyè moun ki toujou ap plenyen ke pa egzanp gon ougan nan zòn senlwi di nò. Misye gen bon kontak avèk baz lanmò sanjou. Nan kwadèboukè. Yon ougan wi. Misye jis senlwi di nò. ke m t ap ankete sou li deja e m ap ankete sou li jiskaprezan. Sa vle di ke gang yo pa sèlman rete Pòtoprens ap frape. Yo ap chèche alye an pwovens. Men youn nan alye si 400 mawozo se baz Savyen an. E nèg yo, yo fè alyans depi lè Anèl Jozèf te la, e sa t fè lè pou mouri a, e sa t fè m pa konprann yon seri de bandi t pa konprann, yo ap tiye moun, fè tout bagay, yo pa kwè ke yo ap mouri. Ou wè lè pou mouri a, pa gen nèg ap rete w non. Paske Anèl Jozèf, lè misye sove nan prizon, li pa t oblije ale Machan Desalin, li te ka rete nan 400 Mawozo. Se alye yo ye. Men madichon an nan kòl poul al mouri a li kite li kite kwadèboukè epil plonje nan li pral jwenn petèt onorab la gendwa li te gen randevou a onorab la li ta prale li ta prale tande byen wi paske depi tan anèl joseph 400 mawozo se alye nèg yo yo se alye nèg yo sa vle di depi sou tan odma louissaint Yo se alye 400 mawozo. Eske nou kwè yon peyi a frajil nan men nou? E sa t fè gen de ka ki rive, lè w panse, ou konn ou pa konn tande yon moun k ap temwaye yo kidnape yo, gen yon dam ki di yo kidnape l, epi y ap kouri machin avè l, kouri, kouri, monte mòn, desann mòn, moute mòn, li pa menm konn kote l ye. Ebyen sa k rive, gen de ka yo kidnape yon moun, ou gen dwa wè se nan plèn nan la, epi ou gentan rive sou Savyen san w pa konnen. Ou gen dwa wè se sou latibonit epi ou gentan rive dumil so san w pa konnen. Eske n konprann sa m ap pale avè nou la? Sa vle di ke gang yo kadriye zòn nan nèt. Premye pi gwo alyans ke nèg yo fè, se te Savyen depi sou tan Odma Lwisen. Odma vin pa la, sòlda yo toujou rete soude e youn nan nèg ki rete kòm bon patnè Lanmò San Jou, se Luckson. Se Luckson ki te dezyèm chèf gang ki vin jodi a premye chèf. Si m wè m pa ta montre n, m ta wè nèg sa yo, si m te wè yo la pandan m ap pale a, nou ta raple n nèg sa yo. Paske nou konnen mwen menm se sijè sa yo m pale. Gon nèg ki di o nèg sa yo li toujou ap pale yon sèl, wè yo m pale. Pa fè lòt nèg yo pale lòt koze pou mwen, mwen men yo m ap pale. Se gang ak vès, gang ak sapat, m ta komanse jwenn gang ak vès yo. Pase kounya ou konprann kounya. Ah Dieu que Gangaa M te di nou yon ti bagay wi Ou se lè m tap pale n de Consul Honoré yo n pat kwè mwen Men nèg yo men yo la Gade pou wè Odma Louissaint Premye nèg li salye la se Luckson Se misye ki dezyèm chèf la nan epòk Se li menm ki vin premye chèf la aktyèlman Ok Sa e pa ti koze non Ebyen menm nèg sa yo Ekip towo nèg sa yo Ebyen yo toujou rete ap kolabore avèk 400 mawozo. Ebyen se yo menm, e m kwè se misye menm, men li menm men nèg grenad la, nèg ki parèt la, men li men zam sa, sanble zam sa lontan wi nan men misye, li genlè renmen l anpil, se li t fèk parèt la, se li menm menm ou wè t sot devan komisarya a ki bare, k ap met ti kepi l bare l, k ap di chèf la, kounye a nan sa misye ap di an, misye ap di ke, bon m fè n tande sa, misye ap site alye l yo, e sa l ap di yo e verite? Se verite wi. Byen ke m di w gon ti malèz tou piti, kòm si te gon ti alèz ki te vin fèt ant nèg Izo etcetera avèk Vitelòm, men Izo se te toujou alye 400 Mawozo. Donk Izo ki ap swiv tras Anèl Jozèf, misye se bon alye Savyen. Paske Anèl Jozèf lè l t ap kòmande, misye t ap dirije sou 2 departeman. Departement de l'Artibonite, Poste Pierrot Marchand Dessalines et Departement de l'Ouest, Village de Dieu. Misye ale, Izo, Manno, lòt sòlda yo, yo toujou rete konekte avèk nèg Savyen yo. Ou pral tande misye ki ap site nèg yo. Son peyi difisil Kote misye e. Jeneral la menu menu jeneral jeneral menu ti mesye yo pran lari a nou pran lari a nèt menu jeneral menu yeah sa e bon son dènye la chèf menu sou komisarya komisarya a nou prann nou prann jodha bloke latibonit bon nou k gran grif e nou kou e nou k konn fè koze oh oh. Abouday m genyen, m gen alye m k ap frape nan Pòtoprens, si lapli izo, banm bwa, banm bwa, Matisan cheri, rat pa travèse, Kanaran, tout lèchèv Kanaran, tout alye m yo banm bwa, n okipe Latibonit. M tande Sexy ap di yo koalisyon bloke wout, pran kontwòl, Sexy pa ret avèk koalisyon non! Matisson Chery, rat pa travèse, Kanaran, tout lè chèf Kanaran, tout alye m yo ban m bwa. N okipe Latibonit. M tande Sexy ap di w kowalisyon bloke wout, pran kontwòl. Sexy pa antrave kowalisyon non! Men ni Sexy! Pa antrave kowalisyon non! Nou sou wout, nou sou wout la, nou sou wout nasyonal la. Yon, nimewo 1, Jeneral Nixon k ap fè koze. Chèf Nixon, Jeneral Nixon Savien k ap fè koze. Nou prann Nou prann menm Gyèt manman yo Bon 2 ti vòlè. Ok pa gen pwoblèm dezole hein dezole bon si ou wè radyo a gen ti pwoblèm paske gon kestyon de gaz tou map vin sou li talè sa ka rive ke li gen ti pwoblèm paske gaz la humm pa gen gaz nan peyi a non wi yo di gen gaz yo di gen gaz. gaz la li sòti nan tèminal yo e ou anpil trelè kal pran gaz men ta sanble gaz yo al sere wè peyi sa gen anpil vagabon ladan l wi ma vin sou sa talè donk ki sa n konprann kounye a bon m fon ti rezime ankò pou nou kòman nèg sa yo kòm si fòme E fok on ayisyen prudan. Ou wè kot misye ye la li pon sonde. Misye soti nan baz gran grif pa vre nan savyen. Kiyes lap site la e sa lap di yo e verite e pa manti lap bay non. E genyen li pa site. Ou wè li site kanaran. Se nomal paske kounye a Jeff fè alyans ak izo vilaj de Dye. Sa di lè w di izo vilaj de Dye ou di savyen. Ou di 4 m 400 mawozo. Msye bayo anpil wi. Sa vle di lè w di izo kounye a tou ou di bèlè. Paske izo fè alyans avèk nèg bèlè yo. De ke pa te gen yon ti malèz pa lontan son solda izo nèg yo te tape. Sa vle di dèdè, kempès, etc. Krèk koko yo tout. Kounya lè w di izo ou di savyen ou di ou di bèlè ou di ti gabriyèl je pèp site solèy ou genlè pa konprann Armstrong Bill mèsi tande wi sa vle di ke lè w di izo vilaj de dye ou di savyen 400 mawozo ou di bèlè tou. Ou di je pèp ti Gabriel site solèy. Ou di gran ravin. Ou di ti makak nan la boul. Mesye Carlo petit homme se son vrè non. Carlo petit homme alyas ti makak. Ansyen solda anel. M kwè misye se bò frè anel menm. M kwè misye menm jere byen anel te gen tou. Misye chaje zam nan men l aktyèlman anlè a. E gen anpil nèg politik ki itilize misye. Yon jou na konprann. Se pa ti koze k ap pase la non. E ben ekoute, sa ta sanble kanmèm yon bòn nouvèl. Men fò nou pran l avèk pensèt. Paske yo fè l deja.